Mercredi 7 juillet 2021, 1h du matin, un commando armé a fait éruption dans la résidence privée du chef de l'État. La vidéo est tournée en boucle sur les réseaux sociaux. Ce groupe a assassiné Jovenel Moïse. RL Prod, Edisyon spesyal pandan tout la semèn. Bonjou bonswa la fami Nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou Yon nouvo emisyon Men jis avan nou kòmanse emisyon sa jounen jodi a la petèt ke nap gentan pou n debat li paske nou ta renmen wè yon On mason, on fran mason aparaman pou ta kapab ba nou on ti detay pa rapò ak chif sa yo. Le chiffre 7. Jovenel Moïse a prete sèman un 7 fevriye. Jovenel Moïse mouri 7 jiyè, setyèm mwa. Sa vle di gen yon chiffre 7 la ki parèt kòm yon chiffre de perfection, de destruction. Tou senpleman. E fò n raple ke li prete sèman an 2017, epi li mouri an 2021. Donk li pa gen chans boukle manda li a ki se an 2022 ki se yon chif pair, wè 2017, 2021 se 2 chifr impair. Bon, sa ki te pi enpòtan pandan lajounen, se te tann aske jij vin fè konsta e pou kapab leve kadav la al mete li nan mòg. Sa te pran anpil tan. Anpil tan pandan lajounen, lè jounalis ki son la, ebyen yo te pran anpil pasyans. Pasyans pou te kapab tann jij la vini e pou te kapab pran lè premyè zimaj. Men ekoute, jij la vini, dabò dan la matine, m ta kapab di genyen polis syantifik ki vini. Genyen tou. Quelques membres de la dcpj et d'autres unités Eske jounalis yo pral gen chans pou ta kapab wè kadav prezidan repiblik lan? Pa vrèman. Paske tout pakou yo te fè pou rive nan Pax Villa, ebyen se te vrèman difisil pou te kapab wè kadav prezidan Jovenel Moïse. Mwen pral kite nou swiv. Evenman yo, depi Pèlerin 5 jiska Pax Villa, kote ke jounalis yo te vrèman detèmine pou te kapab wè anfen kadav prezidan Repiblik lan, men se te anven paske rive devan Pax Villa, ebyen te gen yon dispozitif sekiritè ki te anpeche yo antre e yo pat gen chans wè kadav sila. Èske lèjan ki yo menm te deplase pou al leve kadav la, èske qu'ils ont le droit de prendre quelques photos? Pas sûr. Èske pandan l pral rive nan mòg lan, y ap fè kèlke foto ankò? Mais ça c'est la grande question. Sa ki evidan, n ap kite w gade kòman sa te ye, kote ke machin. mòg la ki te li menm sou plas pou te kapab resevwa kadav la, men jan m di w li a, on n'a pas eu la chance de voir le cadavre du Président de la République. Burn back Yes I keep trying Since I get up I'll let you know The scientific police is there right now So do you think The scientific police is there right now They are right Plus a judge to get a, a copy of uh, the speech of the Prime Minister for us. And, ah, okay, okay. So now, now I'm, I'm Okay, so uh, uh, listen, and now the scientific police it arrived at the Jovenel Moïse house. So I'm expecting after the investigation, uh, the judge will get out and to give us uh, maybe a quote. nous nous, non semaine spéciale et ses édition spéciale sous chanel ou un pile là Ou même qui euh, un peu partout à travers le monde Vous vous dites que C'est la honte En 2021 Yo asasinen yon prezidan sou pouvwa. Gen anpil imaj kap vin jwenn mwen dotr peyi kote ke ayisyen yo kap travay yon seri de kote e blan yo ap fè yon seri de komantè pou dir ke a bon ayiti sa se yon peyi ki envivab paske imajine un prezidan de la repiblik an 2021 yo asasinen li pandan li poko boukle manda li. Merci rete sou chanel la nou menm nap toujou moute poun kapab pote ba ou yon maximum enfomasyon e pa bliye nou deja dekrete la permanans a travè edisyon spesyal ki konsakre ak asasina prezidan Jovenel Moise. Merci tout moun a tout a.